Non pa m se Brunel Louis-Jean, kòdonatè jeneral SDDPH, ki se Solidarite pou la Defans dè Dwa dè Pèsòn Andikape. Solidarite pou defann dwa moun andikape yo an Ayiti. Jodi a, nou òganize konferans sa a nan objektif pou n solidarize nou avèk moun andikape an Ayiti. Lè n gade kòman Leta ayisyen ap trete moun andikape, nou menm nou di konsyans nou revòlte. Èske konsyans tout moun andikape yo pa revòlte? Nou pa dakò. Nou pa aksepte jan sistèm nan monte kont moun ki pli vilnerab yo an Ayiti. Nou viktim de tout sòt. Nou viktim de ensekirite. Nou viktim de grangou planifye ke Leta ayisyen mete pou nou anndan peyi a. Nou viktim de kidnaping. Nou viktim de vyolans k ap fèt anndan peyi a. Lè nou gade nou menm, antanke moun andikape, nou wè kòman n ap soufri. Nou wè kòman n ap viktim, nou deside pou n pile beton an, pou n mande Leta ayisyen respekte dwa nou. Èske n dakò? Wi! Èske n dakò pou n al sou teren an? Wi! Enben, dèske konsa l ye, nou menm SDDPH, nou debou. N ap fè solidarite a. N ap fè solidarite a avèk moun andikape yo nan twa fason. Premyèman, n ap òganize mach la pou n al depoze yon dokiman nan Ministè Afè Sosyal. Mèkredi 15, n ap soti nan Kafou Ide Kazèn, n ap pase pa Channmas al nan Ministè Afè Sosyal pou nou di moun andikape viktim sous l'ancienne piste de l'aviation yo fò Leta ayisyen rekonèt ke pou yo peye kay pou yo pandan ane k ap vini an. Oim te komanse, fò leta ayisyen fi. Fini! Yes! Dezyèm solidarite, nou pral nan ministè finans. Nou tande minis Bravè di, pa gen finansman pou sibvansyone moun andikape. Eske n dakò? Non! Eske n dakò? Non! Ebyen pou sela, nou pral depoze yon dokiman nan ministè finans Pou nou di minis Boisvert, fò andikap yo jwenn sibvansyon nan CAS avèk Sekreteri deta pou lentegrasyon moun andikape yo. Twazyèm solidarite, nou pral fini mach la devan CAS pou n al solidarize nou avèk moun CAS k ap dirije CAS yo pou nou di ke Pa A plis B, nou solidarize avè l. Paske sa n t ap mande a nou kòmanse jwenn li. Si n ap jwenn li vre, n ap kanpe de. Debou! Yes! Jiskobou! Batay la e sa l ye. E nou wè volonte l. Nou wè l t òganize on fèt demen la pou tout manman yo kontan. Koman nou kontan de debat, medam? Yes! Epi n ap kanpe debou. Ou se la? Nou menm nou di, tout moun andikape, mobilize ansanm avèk SVDBH, nou p ap kanpe nan wout, e dwa andikape n ap defann, nou prale jiskobou. Respekte kota 2 pousan sou lwa de entegrasyon moun andikape yo. Eske n la? Wi! Epi deske nou la, mèkredi 15 n ap tann tout andikape. Sou beton an, wè pa wè! Jodi a nou bay konferans de près sa a la pou n di leta a ke gen fanm ann Ayiti. Non mwen se Contraire Josette, mwen se pòt pawòl SDDPH e alafwa responsab dwa fanm. Nou menm fanm andikape ann Ayiti, yo majinalize nou, yo fè anpil diskriminasyon sou nou. Menm lè nou t al mande travay, y ap di nou p ap ka travay. Etandike nou gen konpetans. Nou gen kouraj, nou gen nou gen la fason de fè, nou konn kòman pou n fè sa nou pral mande pou nou fè a, men y ap di nou pa kapab. Fanm andikape ki te viktim sou kan lapis la ansanm avèk mesye yo. Lè fanm sa yo te viktim nan yo al nan lari, y al dòmi nan sentiv, y al dòmi nan santwa, nan kondisyon ke fanm pa ta dwe rete. Antanke fanm tankou tout fanm, yo pa ta dwe ap viv nan kondisyon sa. Nou pa janm tande ministè kondisyon fanm di anyen pou pou medam sa yo. Medam eske nou pat sibi lòt lòt diskriminasyon lè nou te deyò a? Chak jou! Yo agrese yo fizikman, seksyèlman, yo agrese yo. Medam yo sibi anpil diskriminasyon. Nou tande, nou mande tout fanm vin batay. Bagay la se BPL li ye, bat pou la. Pa gen moun k ap pale pou ou, se ou k pou vin pale pou tèt ou. Kòrèk, kòrèk, kòrèk, kòrèk, kòrèk, kòrèk! Nou mande tout fanm rejwenn nou mèkredi 15 jwen nan Rue des Carzens. Kafou Rue des Casernes, n ap pase monte Chandmas, nou pral devan Ministè Finans, nou pral devan Afè Sosyal, aprè sa nou pral fini devan CAS, nou pral fè solidarite avèk yon manman ki konn doulè manman, li kòmanse travay pou nou. Nou wè kòman l resevwa nou byen. 8 mas, l al vizite fanm ki nan prizon, sivil, kabarè. E nou wè fèt demen, li prepare yon fèt pou nou, Vrèman wow li dekore chèz yo vrèman bèl e nou mande l kontinye panse avèk mesye yo tou avèk tout moun ki demini ki bezwen èd nou mande solidarite leta nan pli od nivo avèk CAS avèk sekreteri deta pèsòn andik entegrasyon pèsòn andikape yo pou nou menm pou nou ka jwenn sèvis bagay la se BPL li ye bat pou la. Non an se Pierre Molière, kòdonatè adjwen SDDPH, Solidarite pou la defans dè dwa dè pèsòn andikape. Ginen m salye w. Jodi a nou fè konferans de près sa a, se nan objektif 17 jwen 2021 gade n gade n wè CIMO ki se polis nasyonal ki se pwoteje e sèvi enben m wè se dife yo mete sou tout andikape k nan Kanapis anba kout bal. Gen andikape k viktim ki boule enben jodi a la a yo sere sa nan tiwa Nou menm nou di, ebyen 17 jwen sa fò n nan lari men akoz de pwoblèm peyi a depi le 15 n ap nan lari pou n al reklame jistis pou tout andikape, jistis pou andikape k pa gen kote pou yo dòmi, jistis pou andikape k pa ka manje, jistis pou andikape k pap travay, jistis sou tout laliy pase moun andikape se nan mizè atwòs nou ye. Atravè lemond moun andikape 3 sèl fason. Se swa w fon aksidan w andikape oubyen yon maladi oubyen ou fèt tou andikape. Enbyen isit, yo pa siktye sa yo rele moun andikape. Si moun andikape al nan, pa al nan lari, l pap manje. Si l pa mande, l pap manje. Si yo pa vin ba l rès manje, l pap manje. Nou di bagay sa yo se inakseptab nan gran venteyinyèm syèk la pou n kwaze poyèt nou antanke moun paske n gen yon defisyans pou n kite y ap drive nou nan dinite nou konsa. Se poutèt sa m fè konferans de près sa. Pou nal di leta ayisyen fok yo voye zye sou moun andikape nou se moun kankou tout moun e nou pral fè solidarite nou avek biwo sekreteri deta avek CAS pase nou tande minis finans lan pa bay sibvansyon e nou menm se sekretè deta biwo a n konnen avek CAS si gon sibvansyon se ladan poun ta jwenn ni Si w pa ba li, enben yo retouye nou ankò, yo reandikape nou ankò. Se kèk sa nou di. Nou di sa yo se enjistis yo ye. E enjistis yo ye. Nou menm nou di demokrasi nou bezwen an, se demokrasi pou gen manje nan asyèt nou. Demokrasi nou bezwen an, se demokrasi pou n al lekòl. Se demokrasi pou n jwenn swen sante, se demokrasi pou n jwenn kote pou n dòmi, se demokrasi pou gen bon jan sekirite pou tout moun mache, men se pa demokrasi pou yo fè eleksyon pèpè, eleksyon bidon. Ou wè si nou menm andikape, nou pa jwenn kote pou n dòmi, nou p ap travay, apezman sosyal pa rive sou nou, nou pa pral nan eleksyon nou menm, nou pa pral vote, pa pral pale pou prezidan pou kont nou. Sa se abi y ap fè nou, Se krim li ye e pou tèt sa nou menm nou pral pile beton an wè pa wè pankad nan men asyèt nan men pou n rele jistis pou tout andikape pou n jwenn kle pou nou dòmi pou oim refè renouvle kontra pou nou pou afè sosyal peye kay pou nou pou primati peye kay pou nou mezanmi ginen ede m m sezi. Yon peyi pa gen prezidan, pa gen senatè, pa gen depite, kot lajan sa yo ye, koman fè pou moun andikape pa ka manje, si w pa mande w pap manje. Mwen mande jistis, mwen mande sekou, mwen mande tout près la pou yo pote nou sekou, pou yo ouvri yon fenèt pou yo toujou ban nou pale, pou nou plenyen mizè nou, pwoblèm nou, traka nou, koman n gen yon leta e li ta pou.